Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout bagay anfòm mwen gen kèk ti dosye la ou mwen vin pale avèk nou nan kad emisyon si la la polis fè yon pote boure sou vilaj de Dieu men kòman match sa fini ou ta renmen konnen rete avèk nou epi gen yon bagay la ki pase se nan peyi zanbi m kwè se yon entènasyonal misye gen 2 chyen lakay li mezanmi chen yo manje Misye. M pa konn sa k pase men finalman se Humm sa bay pwoblèm antouka. Epi genyen gwo lòbèy ki pete jodi a la sou wout meyè a paske nèg 400 yo sòti la yo te jwe yon jwèt. Èske nou konn gade fim Tom and Jerry? Ebyen sèn sa te byen pase antre lapolis e mesye 400 mawozo yo. Lapolis se te Tom e nèg 400 yo se te Jerry. Ofinal gen yon bis koulè blanch. Capital Coachline nèg yo pran alò map chache enfòmasyon pou konnen eske e bus la nèg yo liberel men daprè premye eleman enfòmasyon ki rive jwenn mwen map mete o kondisyonèl ta sanble yo libere bus sila. Nap bat yon bravo. Bravo pou komisè Muscadin pa rapò ak yon tweet e mwen wè Morvan fè ki felisite komisè Muscadin se pa byen vu sa ben wi felisitasyon jiskaprezan wap. Konpòte ou an bon chèf. Nou konnen poukisa paske Muscadin li menm li pran desizyon la ou byen mezi pou kapab fasilite moun jwenn paspò o nivo di departeman dè Nip alò paspò yo moun yo ap kòmanse fè yo pa òdre alfabetik de a a zèd epi sèt istwa de raketè k ap vin kanpe nan biwo imigrasyon pou takse moun ebyen w ap jwenn avèk komisè Muscadin bravo pou komisè. Nou konnen gwo bagay ki te pase yè o nivo de zòn kafeterya an nan angle rue Magasin de l'Etat a, yo atake 2 polisye gen youn ki mouri frèt dèyè volan lòt la li pran lafwit o pwen ke nou te gen anpil vòys ki tap sikile atravè lè rezo sosyo, vòys ki fè konprann ke ebyen gen yon polisye ki an danje e menm polisye sa tou tap pale nan radyo kominikasyon. pou fè konprann ke ebyen yo atake yo nan blòk sila. Nou te ba ou eksplikasyon nan emisyon nou te sot fè a pou nou di ou ke ebyen ta sanble ke e se ta yon règleman de kont. Tande byen, paske nan emisyon nou te sot fè a nou te di ou ke Izo ta sanble mete pye l atè a an pèsòn nan kad atak sila. 1 polisye li menm li mouri sou plas. Lòt la, alò sa ki mouri sou plas la yo just al avèk li, yo antre avèk li nan vilaj la nan, avèk tout machin nan. Zak sa m ta kapab di li fristre, li revòlte lapolis. Men, m ap poze tèt mwen kesyon pou m di ke èske demach lapolis antreprann nan jodi a la a, se yon demach jisteman pou kapab lave onè enstitisyon an. Ekoute byen, yon polisye mouri, jodi a la a, lazòn a ete boukle, sèlman vilaj. Depi sou Bisantè pou rive jouk Martissant m ta kapab di anpil kout bal ou t ap tande. Men sa dire yon ventèn de minit. Ofinal keski sete pase? Daprè premye eleman enfòmasyon ke nou genyen n ta kapab di genyen 2 moun ki ta sanble jwenn lanmò yo. Koute byen, je di byen ki ta sanble jwenn lanmò yo. Eske gen bandi ki tonbe? Jiska prezan poko gen ankenn enfòmasyon ki ta di ke bandi tonbe paske Sa te dire tou senpleman yon ventèn de minit. Eske lapolis te twouve ke nèg yo te twò pwisan, frap nèg vilaj yo te twò pwisant, yo te oblije fè yon ti rekil? Oubyen eske lapolis, nan kad atak sila a, se te yon mannyè pou ta kapab mezire yo avèk mesye vilaj yo? Paske tanzantan fò n di ke se toujou evidan lè w gen yon advèsè anfas, lè w ap batay avèk advèsè sila a, ebyen fòk ou wè Ki kantite zam li genyen? Ki minisyon li genyen? Eske li gen ak 47? Eske li gen M 14? Eske li gen nouvo zam patati patata? Koman pwisans de frap li an ye? Eske se te nan yon pèspektiv konsa? Ou byen eske se te yon atitid revanchard la polis te vle eksprime nan kad atak sila? Si se te yon atitid revanchard, aparaman ta sipoze genyen de bandi ki tonbe pwiske bandi yo yo menm yo te kanpe pou yo te batay Nan kad pote boure sa lapolis te fè. Bon antouka se yon kestyon nou menm nap swiv men fòm di nou byen o final ya un problèm kèlè le problèm? Le problèm se ke ya kèlken ki li menm nan vilaj la ki se Izo li mezire li a plizyè repriz fas ak lapolis o pwen ke nou sonje sak te pase nan vilaj la se te le o mwa de mars 2020 ou 2021? 2021 je kwa donk. Sa te fè anpil moun mal, kote ke anpil bandi t ap choute tèt polisye, pwoblèm. Kounye a la m ta kapab di Izo vin nan centre obsession anpil polisye. Izo vin nan centre obsession la police. Men a plusieurs reprises, Izo ne peut pas se faire chasser. Il y a un problème. Quel est le problème? Donk si nou gen tout batan klan nou, nou mete l a dispozisyon lapolis, nou di, n ap batay kontre yon chèf de gang, Kòman nou pa kapab rive baleye zòn sila? Men y a yon pwoblèm se ke ou pa kab pote boure pou evite domaj kolateral. E nèg yo gen bagay nan men yo pou yo batay. Sa vle di, nèg yo genyen yon pakèt avantaj. Se kòmsi ou m ta kapab di ou pran yon match, ou di Ajantin Kowasi, Ajantin ap mennen 3 a 0, Messi toujou nan match, l ap sakaje nèg, epi pa gen moun ki pou reponn. Men si yon mwen te gon Frans ki te anfas Ajantin, Ajantin tap poze kestyon, la Frans tap reponn, epi ou te genyen antrenè ki yo menm genyen de bagay taktik la yap mete nan match la, o mwen ou ta kapab di tèt ou yon bagay men mesye lè nap gade bagay sa yo sa fè mal. Sa fè mal. Ann kite dosye sa, ann pase sou yon lòt dosye men ki fè mal ankò paske la famiy de Moulala yo an dèy nan peyi. Zanbi, paske ansyen foutbolè entènasyonal zanbyen sila a ki se Philemon Moulala, misye gen 2 chyen lakay li, chen yo manje l. Nou pa konnen ki sikonstans, petèt ke si chen yo se te moun nou ta poze yo kestyon. Se animal domestike, men fò m di nou byen ke bèt sa yo bosal anpil. Moun k ap gade chyen fòk yo fè anpil atansyon paske gen yon seri de chyen e menm lè ou fin drese yo, yo. Aksepte ak tout sa ou di men gen de fwa gen kòmand yo pa pran. Sa kapab rive yon bon maten la sitou lè se chyen ki fèt avèk jèm mele. Pa egzanp ou pran yon bouldòg oubyen yon pitboul ou rankontre l avèk yon lòt chyen bosal, li ba w yon ras chyen epi chyen sa ou pa ka kontwole l menm lè w ta kapab gen kontwòl li epi yon bon lè sa w tande a la li fè lòbèy. Donk se sa k pase Filemon Moulala. nan peyi Zanbi. Videyo a la. Videyo a disponib nenpòt moun ki vle nou kapab voye videyo a ba ou mezanmi si w gade 2 chyen yo ki vare sou misye gen youn nan chyen yo yon pitbull blan li pran misye nan gagann sa vle di bon pa genyen Philemon Moulala ki rete ankò Rest in peace Philemon Moulala. Dosye ki konsène mesye 400 mawozo yo lòbèy pete o nivo de la Croix des Bouquets ojodwi lòbèy sa se sou wout Meyè a gon premye bus. Nèg yo pran men fòm di ke gen yon dezyèm bus se yon bus de koulè blanch kapital Coachline nèg yo te sòti nan kafou Nouyòk yo boule yon machin avan daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou e pandan m tande enfòmasyon sa m te tou pre a nan zòn kafou Floryo m di ekoute fòm gade yon ti bagay nan fim sa ebyen fòm di nou byen ke sa se pase aprè ou fin kite ansèy Robusto a aprè sa fòn di ke gen 3 bakòp aprè lè nèg yo fin pran Bus Capital Coachline lan wi, gen 3 bakòp ki pote boure. Men nan kad batay sila se yon veritable jeu entre le chat et la souris. Polisye yo vin ale apre nèg yo vin fè zak sa, kounya nèg yo poko vin pran bus Capital Coachline lan non. Lè polisye yo ale, men nèg yo yo menm yo kache yon kote. Nèg yo jwe la strateji epi yo vin sòti yo pase pa anlè, yo sòti nan. Savann Blonn, bò Ponp Nazè a. Nèg yo kontinye ap mete kontwòl. Sa vle di se veritab aksyon Jerry. Epi, lè nèg yo vin sòti la, kounye a, nèg yo vin pran bis kapital Kotchlay lan. Lè yo pran bis lan, yo di chofè a antre. E kèlke pa m rete epi m wè gen plizyè nèg ki vini avèk bout manch. Apre sa genyen anviwon 8 nèg ki vini ak manch long ki sòti anba ponp lan. E chofè a li menm li ap jwe yon strateji. Kèlè la strateji? L ap fè pase le tan de manyè aske si ta genyen kèk bakòp ki vini la, pou bakòp yo ta kapab fè yon bagay. Pandan chofè a ap fè dire tan an, genyen kèk nèg ki frape bis la. M kwè bis sa a ta menm fele paske nan pozisyon m te ye a, m pa t gen chans pou m gade bis vit lan. Alò m kwè ke vit la kapab fele. E pandansetan. Nèg yo fè bus la rantre. Kounya, bagay la te vrèman myèl, mwen oblije kase tèt tounen. M ale. Men pandan m ale a m pa genyen enfòmasyon si lapolis rekipere bus lan, si moun yo toujou nan men mesye 400 yo. Kounya ki sa k pase? Mwen vin met yon dron anlè. Mwen vin jwenn yon eleman enfòmasyon ki fè kwè ke. Genyen plizyè bakòp ki detache, yo file bal dèyè nèg yo. Gen moun ki ta fè konprann se ta Ti Magali, ekoute Ti Magali gen pàn, pou kouwè l ye la. E nan lòt cha ki te antre an aksyon, yo ta fè m konprann ke gen yon cha se yon boul nan do, yo rele cha sa boul nan do. Gen yon lòt ki rele gran jipon. Ebyen, se ta cha sa yo ki yo menm antre an aksyon avèk kèlke polisye ki yo menm tou te mete pye yo atè a, pou ta kapab pete kout bal. Eske la polis rive rekipere machin sila, sa se la grand kestyon. Men ekoute, m ta kapab mete sa o kondisyonel paske dron nan fèm konprann ke ebyen eh la polis te gen chans rekipere e machin nan. Alo, n ap chache plis enfomasyon sou dosye sa pou ou, pou kapab konnen ki sa k pase. Men antouka fòm di nou byen, kit la polis rekipere machin nan, kit li pa rekipere l gon sèl fason. Pou yon moun ap pase nan zòn sa pou pase san pwoblèm. Tankou jan lanmò sanjou te fè l la. M pap sipòte aksyon bandi ap fè non. Paske nou wè nan emisyon m te fè a, lè yo fikse pou chak machin bay chak wikenn 25 mil goud chofè yo, ebyen m te di ke poukisa l pa ka 5 mil pyas? Poukisa l pa ka 2 mil goud? Eske nou konprann? Men, si nan yon lojik se polisye ki ap fè machin pase, menm lè yo pa ka peye yo, sa ap toujou rete yon veritable danje paske E machin nan li menm li pa sekirize. Eske nou konprann? Machin nan li menm li pa blende. Si w gen yon machin lapolis ap fè w pase avè l, kanmenm w ap pè. Paske kote nèg yo ye a, yo ka deside pete bal sou ou. Men ekoute, si gen yon machin nan zòn nan, gen yon kès mesye lanmò san jou mete yon kote, chak machin ki pase yo ka kanpe l, si se yon grenn san dola w ap bay, ou bay li. Lè sa a, m panse pap gen twòp pwoblèm paske. Si se nèg sa yo ki fè machin yo pase, lapolis pap tire sou machin yo paske lapolis li la pou pwoteje e sèvir. Eske nou pa konprann? Men tan ke lapolis pa ratibwaze nèg sa yo avan epi nou pa rantre nan lojik pou fè machin pase, anba bouch nèg sa yo, ebyen ap toujou genyen pwoblèm mezanmi. Muscadin fwape wi. Muscadin frape e Muscadin fè gwo deklarasyon sou kesyon paspò a. Nou konnen jounen jodi a la, yon paspò ka ka koute 10 mil dola wi. Paske gen nèg la kap fè rakèt nan imigrasyon, gen nèg kap fè rakèt tout kote pou fè yon paspò la. Ò a pou pi piti fò gen 5, 6, 7 mil dola nan menw. Gen yon nèg ki dim lal nan yon ekstrè darchiv, gen yon raketè k mandel 60 dola ameriken. Eske nou konprann? Sa vle di, e, magouy ap fèt. Rakete ap fèt. Men fòm di nou, Muscadin fè yon bèl kou. Ann tande, komisè Muscadin. Bravo a toi komisè Muscadin lè w fè sa ki bon an nou di bravo men konsa tou lè w fè sa ki merite kritike a ebyen fòk yo kritike w sinon lavi pa tap janm gen sans antouka merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè qu'est ce qu'on dit à la prochaine. Wi komisè kòman nou ye. Tout bagay byen tout bagay anfòm bon bwendy pam kounya nou ka pale oh kote nou te ye a m pat ka pale m te vrèman okipe. Ok komisè nou te deja anonse ou e ou te di nou ke maten an fòk gon espas paske ou genyen yon plan pou lendi apati de lendi sou moun kap vin fè paspò e ann ale non di nou kòman sa pral ye. Vin men manman l. Li di l ok bon bay ou. E m panse nan lè sa a yon timoun sou bra l e fò m kise l tout kote l wè l ap timoun nan. Mon chè si m ka te vin pase. M te kontinye patwouye lari a, fè chèk lari a de grenn en pen. Men gon demwazèl ki te vin rele m e enfòme m ke gen yon ti dwayen andedan imigrasyon ki pran mwayen nan men l pou fè paspò pou li, mwayen sa e ti dwayen sa a. Non, men ann ale, nou pral fè l deswit answit. Kounye a, yon moun, e nan madi, komisè? Kounye a, komisè, si yon moun te gen tan kat premye lèt avan yo, yo pa gen tan pase yo la pou semèn pwochèn? Si yon moun, pa egzanp, mwen ABCD, oke, nan lendi, epi pandan m pa gen tan pase nan lendi a, sa pou m fè? Ou ap la pou lòt lendi? Ah wap la pou lòt lendi. Ok. Ok. Sa vle di ke ok. Ok. Kounye a m konprann. Men komisè, gon bagay pou kalkile. Genyen 5 jou travay. Yeah. Gen 28 lèt. Ah fò n gade sa. Gen 28 lèt alfabè. Lap ba ou 20 lèt wi. Gen yo pa gen anpil. Ok banm baw komisè bon nou menm ekout men nap bay nan la repiblik nou deside fè sa men sa wap fè pou nou komisè nap rann imigrasyon sèvis nap rann la repiblik sèvis voye yon lis pou nou pou fè lis la nou menm nap mete vwa sou li epi nap pase nan sòt de spòt Bon e nou konnen chèf isi. Kat pa kat nou an. Ou pale de zot yo. Antouka, pa gen bagay konsa. Se rès nou ki fè zot koute vo. Pa gen okenn konsiderasyon. Ok, bon, komisè, m panse ke e se, bon, se yon bon mesaj e ki sa te merite. Paske, dapre sa direktè e imigrasyon an di mwen, pa rete vide anndan non. Mèsi komisè. Men komisè yon gwo nouvèl ou bay la pou nou ankete bon mezanmi moun nan wè mwen nan yon moun ki wè map fè emisyon bon lè lap pede relem sou telefòn mwen bon gen de bagay ou tande de bagay tèt chaje e komisè sa vle di ke moun nan yo arete pa egzanp yon moun epi yo bezwen lagew yon li k chanje prenonw Ah bon? Ah bon sa vle fè lòt pyès pou ou? Ok. Nouvo pyès. Euh bon. Lè sa a, ou pa bezwen inkrimine komisè Muscadin, se lòd chèf li, nèg ki te voye l nan Avena a, se lòd nèg anlè yo, nèg ki gen pouvwa pou di l monchè, pase sa a, epi m kenbe dèyè w. Si bwa a mare m ap pye pye w. Epi fini. Epi nèg sa lage. Donk kidnapè yo nou pa gen pou di avè yo sa. Men ou okouran gen enfòmasyon ki di e kidnapè yo gen anpil anpil anpil antèn la nan tout zòn nan la e ki e kidnapè yo se zak yo pako ka fè nan depatman Nip men antèn anvayi zòn nan ou okouran de sa? Non e komisè gen anpil stress la nan moman an paske e wi wi paske moun yo te konn fè ti tèt pò o prens men avèk 2 ka kidnaping ki fèt la yo e moun yo vin wè ke e gen moun kap rele kap di antèn yo pa lwen antèn yo la e e pawòl yo pale wi pawòl yo pale anpil nan lari a. Syèf yo ki t ap plede pèsekite moun yo nan dezè a. Konn sa Bondye te fè? Li te fè yo fè yon, li te fè, li te voye yo fè yon stati sèpan an bwonz mete anlè lakay yo. A chak fwa ke sèpan an, dezè a, ap pike yo, y ap al leve je yo gade sèpan sa a. Ebyen, sèpan sa a, gade ki jan li rele. Sa te kapab rele woudo. Yo te kapab fè yon foto yon pino kòm senbòl de lapè. Men pou li fè yon sèman de weve, li te voye yo al jwe yon stati an sèpan an bwonz. Sa vle di ke mal la, ou bezwen mal pou konbat li.